Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la ka ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Jist avan de kòmanse, 115 Pompano Beach, Florida, 33060. Kounye a moun Palm Beach, Delray, Boyton, Fort Lauderdale pap bezwen pran machin kouri monte Miami ankò pou al livre koli. Jersey Shipping ki se pi gwo konpayi shipping nan tout Florida a pote sèvis la tou prè ou. Pa bliye adrès la, 1000 East Atlantic Boulevard, Suite 115, Pompano Beach, Florida, 33060. Telefòn nan se 786 678 1255. Ebyen nap mande tout moun ki gen entansyon pou kapab fè spot piblisitè yo pase, yo kapab kontakte RL prod, ekip RL prod la la pou kapab sèvi ou menm ki bezwen fè spot, ou menm ki bezwen ebyen fè piblisite ou mache pou konpayi ou ebyen pa ezite rele ekip RL prod la. Se parti pour les infos. Eske tout bagay anfom? Ça va être un véritable melting pot pour vous et m'espérer que, eh bien, pralgué un pile commentaire sous chanel là par rapport à émission si là. D'entrée de jeu, forme disons que, d'après information, Zoti David, révolutionnaire, mettez dehors, c'est que t'as un problème entre 400 Marozo et alliés. Allié, c'est vite l'homme au niveau de Torsel, donc... Euh, Gen yon gwo bouchlon Antre 2 gwoup sa yo la a, sitou Yonyon e Vitelòm. Antouka, depi Zo konnen enfòmasyon an, li menm l ap lage l. E li lage enfòmasyon sa a nan kad yon priyè li fè, priyè pou kapab mande Bondye pou chanje lavi mesye 400 mawozo yo. Sinon, ebyen, ekstèmine yo e mande lapolis fòs ak kouraj pou kapab trake yo. Ann tande. Bondye beni nou, Bondye beni tout moun kap tande mesaj sa e mwen salye lemond, mwen salye tout fanatik mwen yo ki te fè mesaj Raphaël Joseph lan pase e kote mte vini di nou. yè kote yo te kidnape Raphaël Joseph non jodi ki jou kòm li gentan minwi avan yè menm kote m te fin fè mesaj la pase a nou menm nou te gentan distribiye l distribiye l sa te fè m plezi menm kote m te fin fè mesaj la pase a Epi Raphaël Joseph te retounen rejwenn fanmi l. Yo te gentan kouri lage l paske frè David pale. Frè David pa konn pale sa ke l pa konnen. Sa te fè m plezi anpil avèk popilasyon an nan menm pèp ayisyen ki te pataje mesaj la ki te fè Raphaël Joseph rejwenn fanmi l. Se sa Bondye mande. Bondye di frape, l ap louvri, mande, n ap jwenn. Èske w konprann? E se sa li di. Eben, m te gentan kouri pase mesaj la, menm kote m te Vitelòm, m te pran Raphaël Joseph lan, so m te gentan kouri pase mesaj la paske m pa renmen jan de bagay sa yo, Bondye pa dakò, Bondye pa pran plèzi nan jan de bagay sa yo. Eben, mesaj m ap pote pou nou e E yonyon avèk vitelòm gen gwo pwoblèm paske yonyon pat konnen se lè mesaj la pase a epi e li kouri yo kouri relel konnen e yap yap yap yap fè pòz yo Ou pa ka pa konnen ou dirije. Ou a ou konnen. A ve di pandan frè David pase mesaj la, ou l ap di l pa t konnen, Vitelòm pa gen dwa vin ri falèz non. E pa vre yon yon. Sa m demanti w. Tande pitit gason m, se ki sa pou kite, pou pran Jezi pou sovè imen tou. Èske ou konprann? E pi pou nou avanse vè lavan. Ou te konnen, m ap di ou te konnen, pase Vitelòm pa gen dwa pou l antre laba pou l vin fè sa l fè a. Èske ou konprann? Reziye pa t ap ba l pase. Ou konprann? Se chanje lavi nou epi pou Bondye, pou nou ka jwenn padon Bondye. Ou konprann sa m di w la? E Raphaël la se moun Latranblè, li rete Kafou Vodrèy, li gen madanm e, e, e, e, e, e, e Ri Falèz. Èske ou konprann? Menm kote e frè David te pase mesaj la, m te pase mesaj la epi e tout rezo sosyo a te gentan pibliye l, pibliye l. Ebyen sa fèm plezi. E Raphaël te vin jwenn fanmil. Yo te prann nan 22. Yo te prann 22, 23 nan maten. E yo te gentan kouri lagel. Vini jwenn fanmil. Wi e pa sa. Wi m byen si sa wi. Yo pran n yo pran n 22 apre midi 23 ok ok ok wi yo kouri lage l yo kouri lage l 24 e sa yo 24 nan maten. Wi paske telefòn m avan pou l download li pran tan tankou lè m lage yon mesaj li pran tan pou l download wi e bon nou di Bondye mèsi nou pa bezwen konn konbyen jou l te fè depi yo lage l byen rapid depi yo pa pran kòb la fanmi Raphaël pa bay yon goud gras a frè David Raphaël Raphaël m kwè ou pa konnen mwen m pa konnen w men Pandan m tande sa, ou konprann, m gen tan kou pataje l pou ou, men Bondye beni w frè m. Ou wè kote w sòti, e se met epi yo gen tan voye, vole epi yo al aletranje toujou, pase ou konnen. Malfra sa yo pa m p ap chanje lide, ou konprann. Bondye rele moun sa yo mechan. Nan maten, se zèb yo yo limen kou l fè dizè y ale, yo pa ret anpil tan ankò sou, sou be, sou beton Letènèl la, pase Letènèl frape pil atè a la, li voye ti David Vin plede koz pèp li a. Menm si w wè moun ap pale, Ti David kanpe sou Egzòd 14 vèsè 14, Ke Letènèl konbatra pou vou e vou regade lè silans. M ap fè sa Bondye mande mwen fè. Mwen pa pran desizyon m pou m joure pèsonn. Èske w konprann? Vitelòm, ou konprann gen bagay fò w pa fè. Ou konprann e granmoun ou ye. Ou konprann? Atè a nan men m nimewo m atè a. Depi yon moun bezwen m, rele m w ap jwenn mwen. Ou konprann sa m di w la? Rele m n ap jwenn mwen, nou konn nimewo a deja, m pa bezwen repete l, nou konnen l deja. Bondye konn tout bagay, Bondye pap manke beni nou lè nou pataje yon mesaj avèk frè David, tankou yo kidnap yon moun, menm moman nou rele frè David nou di la, frè David ap di pèp la, men sa k pase a epi pou malfwa yo ki fè l an kachèt pou l devwale. Ou nan konn kidnapine an kachèt li fèt depi sa sòti yo pap kenbel anben frè David pap bay manti Bondye beni nou e Raphaël rejwenn fanmil m di tout fanatik mwen yo mèsi e m voye bonjou m voye bonswa ba nou ki te fè mesaj la pase pou Raphaël. ka rejwenn fanmi l. Aktyèlman la m ap pale ak w la la, Raphaël nan men fanmi l, menm jan m te fè l pase a, si l rejwenn fanmi l fò m ka di nou sa. Nou di Bondye mèsi, e nou di Bondye mèsi tou pou Rapha, pou Raphaël. Raphaël e avèk e nou vle priye pou w tou, e pou Bondye e ka sove lavi w plis. Bondye papa ki anwo nan syèl la nou diw mèsi senyè dèske ou Bondye papa e kote mal fwa yo senyè vitelòm senyè konminezon yon yon senyè o konminezon lamò gaspiyay kòlèg senyè nèg sa yo senyè map mande w Bondye pou frape pou yo atè senyè o mechan sa yo Bondye pou chanje lavi yo senyè pou fè yo kite zak yap mennen an Bondye pou yo vin jwenn ou senyè mwen konnen se ou menm ki wa se ou menm kap kòmande Bondye papa. Mwen konnen senyè se ou menm ki chèf tout lame bondye papa map mande ou senyè pou pran kontwòl tout mechan an ayiti yo senyè map mande ou senyè pou chanje an ayiti senyè map mande ou senyè pou pou pou beni Raphaël ke jan w beni n nan paske moun pa konn pran moun senyè epi pou yo lage l byen rapid konsa senyè avèk pouvwa w met nan ti David bondye depi ti David pale senyè latè tande senyè. Ayiti tande tout peyi tande senyè mwen diw mèsi senyè dèske pou gras ou fè pou mwen bondye oo bondye m pap sispann diw mèsi senyè m pap sispann diw mèsi senyè m konnen bondye mechan sa yo pa rete 1 an ankò sou tè a bondye oo senyè wap aba lapolis plis fòs senyè papa. Pa kite lapolis kouri devan malfwa sa yo pa kite lapolis fè lach senyè chanje lavi lapolis yo senyè papa map mandew senyè tanpri senyè papa mwen konnen senyè ou metem senyè sou Daniel 3 vèsè 17 Bondye map sèvi a se lèt pou delivrem mwen konnen sa map fè a gen anpil nan mechan yo ki pa kontan senyè al lye 400 yo pa kontan senyè depi yo rayi David yo se Goliath depi yo rayi ti David yo se Goliath senyè papa oh senyè se pou ouvri je pèp la senyè papa pou moun kap pale ti David mal yo Bondye pou wè senyè moun sa yo konplis nan kraze Haïti Bondye papa mezi moun ki pa vle wè ti David kade ki pa vle wè zo ti David Revolisyonè ansyen chèf gang ki vin su non de frè David. Depi yo rayi David yo se Goliath papa. Men mwen nan men w Jezi papa kache m anba zèl ou Senyè. Fouye m anba zèl ou Bondye. Sere m anba zèl ou Senyè. Pa kite malfwa yo mechan yo gen kontwòl mwen Bondye papa kap plede pou pèp ou a Bondye. Gade mizè pèp ou a ap pase Senyè. Gade mizè pèp Izrayèl ou ap pase Bondye. Oh senyè papa menm jan w te sove pèp Israel wa sove ayiti bondye menm jan w te sove pèp Israel sove ayiti bondye m konnen ayiti sou pant pou l delivre senyè ayiti sou chemen pou l delivre senyè papa mwen di w mèsi senyè mwen di w mèsi papa men ayiti nan men w senyè pase ak ayiti non senyè etèn souf mechan sa yo senyè si yo pa vle chanje senyè ba yo lavi senyè si yo chanje papa Men mwen nan mon Senyè. Mwen pa pou yo antanke moun ki bon, Senyè, men mwen pou yo nan non Pitit la ki gen tout pouvwa a. Mwen pa pou yo antanke moun ki bon, Senyè, ki diy, Senyè. Mwen priye w, nan non Jezi ki gen tout pouvwa a. Amèn. Mèsi, Senyè. Exode 14, vèsè 14, Ke Letènèl konbatra pou vou e vou e gade le silans. Mèsi, Papa. Mèsi, Senyè. Mèsi, Senyè. Amèn. E Raphaël. An di Bondye mèsi dèske ou rejwenn fanm ou, nan pap janm sispann lapriyè, nan pap janm sispann priye, se pou Fonpayizen, se pou Malpas, se pou Gantye, se pou Kwadèboukè, se pou tout plèn nan jwenn yon chans avèk frè David, depi l pale lemonn tande, se gras sa a Bondye ban mwen, se pou vwa sa a Bondye ban mwen, ede m priye, lè Ti David lage mesaj yo, pataje yo, pataje yo, pataje yo, paske lemonn pou lemonn konnen. Sa se ti David atè a, ti David pap ba nou fo nouvèl. Èske ou konprann tout sa ti David ba nou kenbel. Ayy kenbel analizel pase ti David pap ba nou fo nouvèl. Mèsi lemond mèsi ayiti mèsi tout fanatik mwen yo kap pataje mesaj la pou fè lemond konnen fanmi Raphaël Raphaël rejwenn fanmil poum fè nan moman la E baz la divize, yon yon a Vitelòm, nèg sa yo gen gwo pwoblèm, nan moman map pale avè w la la, paske Vitelòm te di, li pap fè kidnapin Rifalèz epi lap pede fè kidnapin Rifalèz e sou nèg 400 mawozo yo men yo pa janm konnen, sa se konminezon pa l, ansanm avèk yon yon, ou konprann, bagay la fò yo pale, e lamò pat konnen, bagay yo melanje. Map vin a plis detay. Nan mesaj yo, paske se sa Bondye voye m fè, li di m si mwen plede pou li devan lèzòm, l ap wont plede pou mwen devan Papa l. Pa okipe kras pastè ki te la deja, ki pa vle wè ti David, k ap pale mal de ti David. Ti David pa gen rapò a lèzòm, li gen rapò avèk. E, e, e, e, e, e, e, e, Somme 51 verset 3, Je peux suis compter toi seul Seigneur. Mwen konnen tout sa m fè sou tè a, se sou tè a m ap peye l. Men se pa lòm k ap fè m peye l, men se Bondye k ap fè m peye l. M pa gen pwoblèm si lòm fè m peye l tou, m pa gen pwoblèm. Men se si Bondye bay pouvwa. Nou konprann? Se si Bondye bay pouvwa. E, mwen konnen Bondye fò, Bondye pisan, Bondye reyèl. Bondye ap fè tout afè l pase konsa. M pa gen pwoblèm. Siye ti David, ou ann afa Bondye. Manje ti David, ou ann afa Bondye. Èske w konprann? Ti David te vin pou, ti David pa t vin pou l pale anpil. David, frè David pa t vin pou l pale anpil. Ou konprann? Li te vini pou l te di yo sa nou se non. Rafayèl retounen rejwenn fanmi l ankò. Li gon bann kamyonèt ki make la pisans mwen te vin avèk nouvèl la pou nou deja èske ou konprann kounya nouvèl la si l antre lakay li m vini pou m di nou sa Bondye beni nou n ap rankontre nan pwochèn videyo ankò nou tande nou konnen m deja. Nou konnen l deja. E abone a chanel mwen tou. Ki se Zoti David Revo Revolisyonè. Abone, abone, abone avèk Zoti David Revolisyonè pou nou ka jwenn plis enfo. M pa vin fè vyouz mwen menm. M pa bezwen vyouz. Non. M pa bezwen sa. M pa vin fè sa. M pa vin dè sa. M vini pou m sove pèp mwen an. Ki nan mizè. M konnen gen anpil moun k ap di konsa. Wi ti David te vòlè. Wi son ansyen vòlè. Ou konprann? Se yon ansyen Sòl ki vin Apot Pòl. Ou konprann? Se yon ansyen Moyiz ki vin sove pèp Izrayèl la. Èske nou konprann? M pa di polis pa arete m, m pa di polis arete m. Pèp Ayisyen sou kont nou. N a fè sa nou vle avè yo. Èske ou konprann? N a fè sa nou vle avè yo paske mwen menm, mwen menm mwen vle ba pèp la sipò m. M vle fè yon ti dezache. Sa m ap fè a la, tout se ti dezache m ap fè. Sa map fè pou pèp la la tout se sam te pran nan men pèp la map bay toujou ou konprann pase lèm lage yon bagay tout moun jwenn Bondye beni nou Bondye beni nou m kite nou avèk vèsè sa e Ezayi 54 vèsè 17 m kite nou ak grenn vèsè sa ki pou pwoteje nou antanke ayisyen Ou konprann? M kite nou avèk grenn vèsè sa ke Bondye beni tout moun kap tande mesaj sa, tout moun ki tande mesaj sa pou yo byen dòmi, pou yo byen manje, pou yo byen bwè. Bondye beni nou, Bondye beni nou, Bondye beni nou. Tout sa ke m konnen map pataje la avè nou. Se pou Letènèl pase nan kanal ti David e pou l mete dife nan kan dyab la. O non de Jezi. Tande? Bondye beni nou tout moun babay babay babay Bondye beni nou babay babay kèswa lè mesaj la rive pa lè li rive ane pa touye nou jou paka touye nou Raphaël rejwenn fanmil sanw goud ti David nik lage mesaj la. Mesaj la pataje nan zorey video an pataje nan zorey an pataje nan zorey lamò tout nèg yo pete koken se pa yo se pa lanbe rafael la jwenn kòmèt mesye se sam te bezwen se lapè m bezwen egzakteman nou lagel on gwo kout on gwo kout mèsi on gwo kout mèsi ou konprann egzakteman nou lagel on gwo kout mèsi m pa bezwen konn sa te di epa li sa te di epa li depi l rejwenn fanmi l san on goud bondye beni nou bondye beni nou mesye amèn bondye beni nou bondye beni nou. Gon enfòmasyon ki ap sikile e ki pran rezo sosyo a pou li nèt. Enfòmasyon kòm kwa la mezon de Jovenel Moïse yo ta sanse toujou ap peye l e se sou frè gouvènman ayisyen an a otè de 20 mil dola pa mwa. Mwa je pa ankò la konfimasyon paske Morvan deja lage nouvèl la e se ap pwopaje sou rezo sosyo Men ekoute, si se vre, an n pa kontinye fè peyi a tò sa a mezanmi. Pou sa k genyen nan yon seri de kote nan kapital la, pou pwoblèm ki genyen, pou nou kontinye ap peye yon kay 20 mil dola pa mwa e ke m pa menm kwè gen yon fanmi ki ladan l, Jovenel Moïse asasine, absan. Martine Moïse. n'est pas en Haïti les fils de Jovenel Moïse ils sont pas en Haïti et pourquoi verser les 20.000 dollars US par mois pour kay sila antouka m pral chache konnen plus enfòmasyon paske si se vre nap mande gouvènman ayisyen an pou ta fon ti stop sou koze sila. Gen yon ti jèn, misye toujou ap pale sou rezo sosyo, ebyen, misye genlè ap lage pye l la pou antre an Repiblik Dominikèn, men lè misye rive sou fwontyè Wanament lan, misye wè bagay ki fè l fache. An nou gade. Mwen mande Ayiti padon, mwen mande chak grenn frè m padon. men m oblije fè sa m fè a, se pa paske m gon pwoblèm avèk peyi m, nou konnen m renmen peyi m, men sa m wè a la pandan ke m ap eseye kite Ayiti, pandan ke nou konnen gen de nèg ki gen pwoblèm avè m pou pozisyon m, bon m ap konti kite Ayiti ba nou, men mwen remake yon bagay ki fè m kriye brother, la a mwen egzakteman nan ansyen pon ki te relye Wanament Ansanm avèk e Dabòn. Men ansyen meri Wanament. Men pòs polis, ansyen pòs polis Wanament. Epi tou vin gade. Malgre pon an, malgre pon an koupe, wè, malgre pon an koupe, bann sanwont, m oblije, bon men m ap eseye pa di twòp bagay e ke deplase men fò m ka pike konsyans nou pou m di ke nou pa ka ap fè peyi Dessalines nan sa. Malgre pon an koupe, Dominique tyen aske li vann yon imaj. Gade, e pa drapo ki konn channmas la non. E pa drapo ki konn channmas la. Gade, gade, gade imaj la. Fon moutre moun yo Ayiti. Fon moutre moun yo Ayiti kote ke gen kòb. Chak jou n ap bay bandi, n ap fè koripsyon, n ap vòlè, n ap fè tenten nan peyi an, n ap gaspiye lajan, n ap, n ap, n ap vwayaje, n ap fè tout tenten. Men sak ayiti an wè la ou wè la son latrin la son latrin meni gade la dominiken li asirel li asirel ke la sanble yon kote ke li dou vini la sanble yon kote ki sanble a yon peyi men la sanble yon pak kochon la sanble yon pak kochon e ou tande ke e e ayiti nou gen kob pou nou fè nou pou nou depanse konbyen milyon dola nan kanaval nou gen kob pou nou voye bay bay bandi. Ariel gen kob poul voye bay nèg gonayiv li gen kob poul voye bay nèg pon rouj men mesye konbyen kob sa ap koute si nou ta fon bagay konsa ble rouj m pa konnen ki koulè nap fèl anfas yo hein epi tou nou la nap nap nap fyanse nou se la perle des antilles nou se la perle des antilles kibò la perle des antilles kibò e mwen menm m pa pral rete sèlman nan kritik lan map kite wanament certes. Men m ta renmen pou ke nou pa rete chita tann leta kaka ke nou gen la. Eskize m a mo a m pat vle di betiz. Men m nève. Mezanmi gade. Gade. Ou wè ke son peyi ki genyen otorite. Gade solda. Gade nèg, men kot polisye pa nou yo la? Kote yo? Map pale w de yon ansyen pon, sa se ansyen pon an. Sa se ansyen pon an ki koupe kounye a. Nou sou rivyè masak. Gade, gade! Men nou menm gade lakay nou. Nou pa wont! E se de moun wanamint kap di m ke solda dominiken ap bat ayisyen paske yo santi fò. E nou lèd vre, nou santi di nan je le mond. E mwen menm antanke ayisyen, antanke pitit Dessalines. E pa pati politik la non. Pitit Desalin, bon pitit Desalin nan. Sa nève m mwen menm. E map kite enèveman an de kote pou m lanse yon apèl a la konsyans. Mesye, nan kòb nou pran nap fimen dwòg yo, nan kòb ke nou pran nou bay zanmi nou pou yal achte kay a letranje yo mesye, okipe nou de vil fwontalyè yo. Paske lè dominiken an li gade li wè lakay li konsa. Epi tou li wè lakay nou konsa gade gade vin filme sa pou yo wè gade men men sak ayiti a men sak ayiti a men sak sendomeng nan mennen wè pa sendomeng nan jòn malgre pon an kraze pa sendomeng nan jòn nou fout twò salòp nou fout twò mechan ak tèt nou e nou k fè moun pa respekte nou e nou k fè moun pa respekte nou e mwen menm mwen enève mwen enève e mwen menm mwen lanse yon apèl avèk tout e e e e moun. Nan wanament tout moun kap fè biznis m pa pral adresem a leta paske pa gen leta leta kraze son bandi ki nan tèt leta ki pran leta ki kidnape leta m lanse apèl la avèk tout sitwayen konsekan ki pwòp paske mwen gen moun pwòp wanament an nou bay leta yon leson an nou dreson bagay devan yo la sa pap koute anpil kòb. Sa pap koute anpil kòb. E dayè, koulè nou an pi bèl ke koulè pa yo an. Nou ka fè yon bèl ti bagay la, ble, wouj, sou lòt pon an. Men, mesye, sa pa di nou anyen. Sa pa di nou anyen. E sa fè twazyèm fontyè ke m pase. Pedènal, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Beladè, epitou Wanament. Darbonne gen kouran la 24 sou 24 wanament gen 7 semèn la li pa janm gen kouran nou pa wont nou pa wont nou pa wont e nou k fè yo pran nou pou chyen e mwen menm m konnen ke ayisyen se moun pwòp e gen moun pwòp an ayiti men sof ke nou kite se salòp yo ki aksede o pouvwa an atandan ke moun pwòp yo pran pouvwa an nou pran responsablite nou paske nou pa kab vann sa Nou pa kab vann sa. Gade, regade yon dènye fwa Repiblik Dominikèn, men li. Men Repiblik Dominikèn, tande. Men Repiblik Dominikèn. Gade drapo a. Gade jan drapo yo bèl. Nou menm nou pa gon drapo la non menm. Pa gon yon ki idantifye m kòm Ayiti la non. Nou pa gon drapo la. Nou pa gon pòs polis la. Men ansyen meri Wanament. E nèg yo fè espre yo mete tenten an la a nan figi Dominiken pou fè Dominiken pa respekte nou. Nèg yo mete tenten an la a. Men pòs polis nou meni. Men pòs polis ki te la a meni. Meni bann sanwont, bann, bann, bann nen frèt. Mateli ou pa wont meni lè w fin vòlè tout kòb sa meni nan petro karibe. Lamòt ou pa wont meni kokorat. Ou pa fout wont. Emosyon ap moute. M fon kanpe la. Peyi a an degraba. Peyi a fini. Pa gen peyi ankò. Men pandan se tan fò m di nou ke gen nèg k ap kale kò yo nan Miami. Gen nèg k ap bre gwòg yo nan Miami. Y a un ami à moi ki a pris en photo l'ancien sénateur Nenel Cassy. Misye k ap kale kò l. M pa gen pwoblèm non. Paske tout nèg fèt pou kale kò mesye. Fòk on nèg ou pran on ti plezi kanmenm. Men, ou wè nan sa peyi a ye la, lè yon nèg ou se lidè politik, gen kote ou pa drive kò w. Ou ka pran plezi w anndan lakay ou, kèlkeswa kote w ye a moun ap wè w. Sitwayen an fè foto Nenel Cassy pou montre ke nèg yo menm se aletranje yo ye ap brè kòb yo, epi peyi a ap kreve, moun ap mouri nan peyi Dayiti. Eske nou konprann? Donk nou wè André Michel a plizyè repriz, nan Tony Mix, nan bal, ebyen, se pou n di ke Mwen m panse ke peyi sa a gon lè l ap rive gon pakèt nèg ki pral nan tonbo a sa pa vle di yo pral mouri non men kòmsi nèg sa yo pap ka refè sirfas ankò dan la repiblik pèp ayisyen an m panse ke fòk nou kòmanse pran nòt paske gon seri de moun la a m panse ke fò n di bon ekoute sa n fè a nou fè l deja ebyen nou pap kapab fè yon retou nan politik nan peyi sa ankò èske nou konprann. Tout moun pase anba ensekirite a, tout moun nan lavi chè a. Jodi an, rezon nou la a, se pou nou di popilasyon an, 29 mas, fòk li pran lari a. Nou vin la a, nou akonpanye tout mouvman k ap fèt ki gen kont Ariel ladan l, paske Ariel pa gen kalite pou l ap dirije Ayiti. Se pa sèl Pòtoprens ki gen pwoblèm. Lè w ap gade pwoblèm moun Lakaryès, gen moun bandi met deyò lakay yo. Lakay mwen Lagonav, moun yo gen yon pil pwoblèm. Ebyen, jodi an, yon pakèt bagay. Matisan bloke, twazyèm sikonskripsyon bloke, Kwadèboukè bloke. Anyen pa janm di. Lopital an grèv, medsen an pa janm di anyen. M pa di premye minis la non, medsen an pa janm di anyen. Sa vle di, li vle di yon pakèt bagay. Se youn nan rezon ki fè nou menm nou la e n ap voye yon mesaj klè pou n di popilasyon an 29, 30, 7, 14 nou pral chache chak sa k revyen nou de dwa e n ap jwenn li lè n jwenn li pou n mennen l nan yon espas ki pou pote chanjman e chanjman nan nou tout Ayisyen nou swete a. Mèsi. Pou m reponn, m p ap reponn rektè a dirèkteman. M ap reponn pou izin nan ke m pa gradye, epi tout peyi a konnen m pa gradye. Sèlman rektè a montre ke li pa gen kapasite pou l pote li a. Paske otomatikman ou pral soti yon nòt, inivèsite leta ap soti yon nòt, ou sipoze mennen anpil ankèt pou gen de bòn sous nan men w pou avanse. Jodi an, se yon dyòl ki gen ant sepèj, ant sepèj. E QEH la, m swete rektè a li menm li aranje l paske pa l anpil ki genyen an, se chita pale pou yo fè, pou yo rezoud li, men rektè a li menm li plis vle fè l an gwo ponyèt. E, mesye, an n pa bay tèt nou manti, fòk rektè a li menm li konnen tout sa yo mande pou rektè nan tèt fakilte a, li menm fò l vire tèt. Li gade dèyè, Èske li ranpli tout kondisyon sa yo? Mwen m pa gen pou m fè tak o tak a rektè a, m ap sèlman di rektè a, resezi l de desizyon sa yo, paske avan ou pran yon tas de desizyon andedan sosyete a, fòk ou mennen ankèt pou w jwenn de prèv tanjib pou w avanse avè l. Donk nou bezwen sa. Donk jounen jodi a nap di popilasyon an desten nou se nan men nou li ye e pou nou pran l an men fòk mentnan nou leve kanpe. Apèl la se yon apèl a yon leve kanpe jeneral nan tout peyi an pou ke nou pran desten peyi an an men. Jounen jodi a nou gen yon peyi avèk yon twit etranje mete moun ki vin fè travay pa yo kont enterè peyi an. Jounen jodi a nan akò Montana a plizyè òganizasyon. Lè fòs viv di peyi yo reyini pou chwazi yon premye minis, yon prezidan ki dwe dirije peyi a. Se pa yon twit ki mete yo, se de fòs viv nan peyi a ki chwazi yo. Fò nou mobilize pou ke moun sa yo enstale e nou rantre nan direksyon ripti la, met baz pou konstwi lòt Ayiti ki pap labòde a. Nan sans sa nou di ke nou pa gen lechwa. Sèl chwa nou genyen se goumen, goumen jiskobou pou nou rive chavire phtk, pou nou rive soti anba menmiz lèt etranje. Nap travay pou nal peye ranson pou kidnapin. Nou paka nan sitiyasyon chak jou nap tann kilè pou yap kidnape nou. Nou paka ap viv, sa nap touche pa jou a paka bann manje nou menm jou a. Nou paka ap viv poun pa gen mwayen poun al lopital. E sou baz sa nou di moun ki la yo jodi a. Ki se Ariel Henry. Ki se moun ki konstitiye CSPN nan, nou mande fòk yo kite espas la. Fòk yo kite l paske gen yon ansanm de moun yo al marande avèk SDP pou kraze peyi a. Fò nou di moun sa yo, yo gen limit yo. Fò yo konnen se vòlè yo ye. Fò yo konnen se tiyè yo ye. Fò yo konnen se kowonpi yo ye pou yo kite espas yo pou bay pèp la espas menm pou viv. Jodi a. Nou mande pi bon kondisyon lavi. Jodi a, nou mande aske nou ka sòti. Jodi a, nou mande aske nou ka al lopital jeneral, ki se sèl lopital peyi a genyen. Jodi a, nou mande aske se pa yon ekip ti granmoun 80 lane ki pretann yo ka dirije peyi a, pandan ke nou menm, y ap panse pou nou ki gen 20, ki gen 30 an. Jodi a, nou di, sistèm sa a, li rive nan bout li. Se pa de moun k ap pot de diskou kont yon sistèm, epi menm moun sa yo antre ladan l. Pou yo al anrichi tèt yo, nou di non, jodi a, fò n koupe sa, e se sou baz sa n ap di, jodi a gen sitting nan, 29 ap gen manifestasyon nan kad Akò Montana, pou nou di, jodi a, CSPN nan, li fayi a misyon l, li pa ka vanyen pou l kite espas la. Pou yon seri de moun, nou konprann pwoblèm ensekirite a ap wonje sosyete a, men nou menm nou pran lari an, pa sèlman pou vin kriye aba ensekirite, Kestyon e dekrè ou te pwòs Ariel ap bay pouvwa a jan l vle a, klè. Antouka, peyi sa a bezwen yon lòt peyizaj politik. Yon lòt jenerasyon dòm politik. Paske mwen menm depi lè m konnen m timoun, gon seri de vizaj m ap gade, se menm vizaj yo. Silvouplè mesye, poukisa nou pa fon efò pou ke moun di byen de nou? Paske. M pa kapab di etire kò nou bay lajenès paske an politik se yon moun ki pou degaje w pou fè tèt ou parèt. Men sa m ap gade la yo mesye, se pa politik k ap fèt. Se je denterè, depi nèg la fin nan pouvwa, li gen zèb li nan bouch li, li p ap di anyen ankò. Jounen jodi a la, gen yon veritab mixture an politik pou wè Nenel Cassy, André Michel ki ta sanse Alie. Par ricochet de Michel Martelly. Na kompran. Jounen jodi ala. Esken kap pale de Petro Karibé. Panske ba la gagote.